Sa w pral tande la a pa pase lòt kote ke Bèlè. Medam e mesye, fanatik, zanmi, konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo. Enben depi semèn nan kòmanse la a nou wè nèg Bèlè yo ak nèg Jenèf yo pa sispann. Tire kout bal a goch a dwat, ebyen batay sa, gè sa ki eklate a la a deja bay plizyè viktim nan Dèlma, plizyè viktim nan Bèlè medam e mesye, anpil moun pèdi lavi yo e gen sila yo tou ki yo menm blese anba kout bal bandi. Jodi an se Jeudi 2 Mars 2023 e nou kontan avèk ou nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou la. Avan tou nap di mèsi ak tout zanmi nou yo, tout sila. Kap sipòte chanèl sa a, nap diw mèsi pou sipò ou e mèsi pou fidelite ou ak konfyans ou. Bon ann ale. Ebyen jan nou dil la medam e mesye bagay yo dejenere, bagay yo demare la a antre Bèlè avèk Dèlma. Ebyen Babekyou la a ki misye sèmante donk li pap fè bak. Babekyou sèmante lap kanpe kif kif poul batay ak nèg bèlè yo e deja gen plizyè moun ki yo menm pèdi lavi yo, nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou la, lòt gran pwen kap domine aktyalite a ebyen nan fò jak mèdam e mesye nan kenskòf nan tòsèl nan pènye bagay yo pa dous menm nan gresye se rèl kay makorèl ebyen vitelòm la misye pa sispann frape, misye pa sispann mete dlo nan zye popilasyon an, misye pa sispann asasine moun e misye pa sispann antre lakay moun ak kamyon l vòlò tout sa w genyen pote ale. Ebyen Vitelòm la a sèjousi nou wè k ap bay leta defi, ebyen wi leta pran defi paske Operasyon ki tap mennen Tònad 1 nan fyèf Vitelòm nan, enben sa gen lontan Vitelòm fè Frantz Elbé kanpe bagay sa a byen rapid, Ariel mande pou Frantz Elbé, enben kanpe operasyon an paske sinon Vitelòm ap kontinye denonse nèg yo ap kontinye mete toutan dosye yo deyò sitou nan konbinezon yo gen ak gang yo sitou pou asasina Prezidan Jovenel Moïse ke Ariel Henry Premye Minis peyi a enplike, enben Vitelòm ki fè konnen se li menm ki. Donk yo kouche pouvwa sa ki donk se li k batay ak sdp wi bon sdp dizon avèk André Michel, Nènèl Cassy, Chilè Louidò ben pou yo te mete Ariel kote li la ebyen jounen jodi a la nèg yo wè se lanmò pou yo ba li lap kontinye mete dèy lakay chak grenn moun nan popilasyon ayisyèn nan nou pral envite w gen tout detay sa yo rete gade video a jiska lafen bòn ekout tout moun bon jedi nap tounen. Eoye Jodi a gang ak zam pran tout kote nan peyi a. Sa kap pase sou Bèlè la a la sosyete, kite m fè n tande yon bagay. Gen kout bal map tande sou Bèlè. Se bagay grav wi kap pase la a. Sou Bèlè atè a la a la sosyete. M pral fè n tande yon ti bagay si n panse blag m ap fè kote kote bèlè kot bèlè hein bèlè wi e bèlè bèlè la atè a la bèlè kot bèlè hein tande koze bèlè wi bèlè atè a la bèlè. Epa lot kote non. Kote belle banm banm ti son an non belle wi belle kap frape kot belle tande belle ehe belle wi haa bagay serye bagay serye pandan tout jounen an wi ehe. Pandan tout jounen an kout bal fè Mika Laws tande. Aprè midi a la. Lè sa l te senkè pral sizè. Ta aprè midi a la. Kout bal sa ap pete. Katrè pral senkè pral sizè aprè midi a la kout bal ap pete sou Bèlè la. Sa vle di ke nèg ak zam pran tout teritwa. Gade imaj sou ekran an pandan m pral eksplike nou reyalite. Tout materyèl n ap gade la yo sou ekran an. se materyèl lame dayiti te genyen tande wi tout materyèl nap gade la sou ekran se materyèl lame dayiti te genyen ok kot materyèl sa yo pase Menm si n vini n kraze lame a, men n pa ka kraze lame a ak tout materyèl yo. Eske materyèl sa yo te retounen nan peyi ke ki te bay yo, ke n t achte yo? Oubyen jiskaprezan materyèl sa yo gon kote yo ye ke n ka wè vye ma yo atè a? Kenoldo Sentil, Tande byen wi frè mwen. Tout mate gade pou wè nou te gen tout sa nou te gon lame vre nan peyi a wi tap mache ou pa kalite materyèl ke nou te gen gade pou wè wi kote materyèl sa yo ki sa k fè yo pa la ankò paske nou di ok pa gen lame ke lame kraze eske sa vle di si n kraze polis la jodi a epi n tou kraze la tout materyèl ke polis la genyen. Larose Samuel ava n te gen Nou te gen tout bagay mon chè Se lame n te gen korekteman Lame kraze Men eske materyèl yo kraze tou Kote materyèl sa yo pase Lè nèg marine kanpe gad kot kanpe lontan ap frape se pa ti koze non se kounya w wè de twa nèg ti bwa ap desann la ap panike la marine ayisyèn kout bal ap pete pat gen detay konsa non ebyen sak pase anpil materyèl sa yo yo la an ayiti wi yo gen dwa gon ti pàn on senp pàn. epi pa gen moun ki pou ranje ti pàn nan. Pak otomobil polis lan, ou ka al gade ladan l gen machin ki kanpe pou yon batri. Pa polis sèlman, gen yon pakèt ministè la si w al gade ladan yo, ou ka jwenn yon machin ki kanpe pou yon fyouz sèlman t sote. Yon fizib sèlman t sote, epi yo pa janm ranje l, epi machin nan kanpe la. Frantz Celestin tande byen wi Anpil ministè la ou ale ladan yo wi Wap jwenn yon pakèt veyikil kanpe Ou gen dwa wè se yon tèminal batri ki manke sere sèlman Epi yo pa janm al fè tchèk ladan li yo pa tcheke anyen ou konprann Epi paske se lajan yap gagote gaspiye yo pa gen tan pou yo tcheke tèminal batri an epi yo al lwe yon lòt machin pou milyon ven. Epi yo gen konpayi yo yo ap lwe machin, rente car. Yo gen konpayi yo yo ap fè kòb sou do nou, sou do mwen ak ou. Sa vle di, kòman n ka vle pou peyi sa a pou l kontinye pwogrese? Paske pi gwo pwoblèm nou genyen, se pa materyèl la non. Ou wè jodi a la nap plenyen yo pote cha ba nou gen cha se youn men trètman poun bay cha son lòt bagay mennen koulèv la lekòl se youn fèl chita a se de se sak reyalite a wi sa di gen materyèl la se youn men pran swen materyèl la son lòt bagay anpil nèg bezwen gen fanm wi yo di ki ap plenyen selibatè ok men gen fanm nan se youn. Men jere fanm nan pou yn lòt nèg pa baw kou son lòt bagay Se sa ou pa konprann nan pata E pa goumen pou ap goumen non Depi ou wè madanm ou fè pachat sou ou Gon bagay ou manke bòs Jerel Se pa zen pou wap fè Depi ou wèl fon pa sou ou gon bagay ki pa klè. Gen fi di yo gen nèg ki di a menm si w bal tout bagay lap non e pa sa monchè gen bagay ou gen dwa gen nèg ki kwè nan lajan sèlman e pa vre monchè gen nèg ki kwè tou nan lanmou sèlman nan bay afeksyon bagay li pa gon li pa gon yon pyas nan fif li bagay yo balanse fòk ekwasyon yo balanse papa ou konprann sa vle di ke gen fanm nan se youn men jere fanm nan son lòt bagay. Ou renmen bèl fanm ou renmen wè bèl fanm pasa fòw bayo ti kòb al nan studio ou konprann sam diw gon bagay la kòman yo rele bagay sa les si moun nan vle met ti les la ou renmen wèl fòw bal mete li pafwa e ti alonj la moun nan vle mete ou renmen wèl fòw bay ti 150 dola. E pa vre Mikey e gon yap fèm bay yon 150 dola sa di fòw bay 150 dola ou konprann sam di w e kounya zong 80 dola ou fon ti zong papa 80 dola sa di fòw bay li èske ou konprann sam di w ou renm ou pa vle zong sal men fòw bay li alò ou pap bay yon pyas epi ou bezwen gen fanm pa gen bagay konsa mèt la sa vle di ke si w gen materyèl la fòw ka pran swen l ebyen se sak kraze nou la jodi a gon pakèt materyèl n achte la. Hein? Nou gen materyèl yo pou yon ti tan, 2 semèn aprè, gen dwa yon ti fil sèlman t dekonekte, nou pa janm konn kòman pou n rekonekte l, oubyen yo di w, oh, materyèl sa pa gen mekanisyen pou li an Ayiti. S on erè grav ke n fè. Gen yon pakèt jèn nou gen nan peyi an la, lasosyete. Poukisa, si nou pral fè kòmand yon seri de materyèl aletranje. poukisa davans nou pa kreye kondisyon pou n voye yon kantite jèn al pran fòmasyon. Kounye a jèn sa yo, yo fin pran fòmasyon, Leta ankadre jèn sa yo, ba yo mwayen nesesè, yo al pran fòmasyon sou ekipman ke n ap genyen yo, e jèn sa yo pral gen pou misyon, pou gen responsabilite, pou yo pran swen de sè ekipman, de sè materyèl. Kot sa n ta ka fè la a? Kot sa n ta ka fè la a? Nou pa kwè nan envestir dan limen. Sa e pawòl Titid wi. Apre Titid envestir dan limen, nou pa kwè. Nou pa kwè nan bagay sa a. Ebyen men rezilta jodi a. Ebyen lasosyete koute. M pral pale avè nou. Le sa ap fini avè nou wi. Jimmy Peter Jimmy Peter genlè pran ti kou wi Li pran ti kou Sidona son package wi Philomène Chipar son package Se Pandan map pale de imaj sa yo Se paske map gade Jan peyi ap fini sou nou Kite m al fon kout pye rapidman Yè mwen te nan. Mon désir nan Mariani e m te nan karavàn nan Carrefour m tap esplike n kòman nèg ak zam yo yo vle pran posesyon tout kote nan peyi a nan men nou. e m ap fè yon kout tèt nan Kwadèboukè, m pral anndan Site Doudoun, paske sa fè yon bon ti tan m pa pale sou nèg sa yo, m kite yo ap poze, men gen ti bagay kòmsi, jan m di nou an, pandan 2023 gen dezenfòmasyon m jere yo otreman. Ou konprann sa m di nou? Pa egzanp, m pral fè yon kout tèt sou Dominik. Paske misye genlè ta Misye genlè ta fon antòs Misye ta fon antòs Men genlè son antòs ki konplike Nèg yo konprann se wa latè yo ye Nou mèt rete branche Map travay sou misye nèt poun konnen Dayè si misye deplase poul al pran ti swen nan pye Fòn gade kotel ale Nap tcheke Paske nèg sa yo fòn rive sou yo le ou la fason A vre di mote Rony, le ou la fason fò n rive sou yo. Si w wè Dominik pran ti zètòk nan pye, fò n tcheke ki kote misye ye paske misye gen yon enfimyè ki se mennaj li ki abityèlman ap ba li swen an prive. Rete branche a. Wi, misye gen mennaj li ki se enfimyè ki nan Site Doudoun. M konn kay li tout bagay, vin pase jounen avè l la a nan Site Doudoun. Pa enkyete n. E gen bagay n ap tcheke, menm jan gen sourit, gen petèt, n ap rive sou nèg sa yo lodwa nou la tranble. Paske zafè bandi rete la ap bay presyon nan peyi an, moun pa ka mache, pa ka fonksyone, bagay sa gon lè fòk li fini. Eben lasosyete, pandan m t ap pale n de sa k ap pase nan Maryani, s on gwo malè pandye sou Maryani, e si, jan m te di l yè, otorite yo pa reyaji vit, bagay la pral tris pou nou. Paske konfli ki gen la ant nèg karavàn yo avèk Dieufort nan Mariani lotbò Mon Désir, bagay sa li pa san konsekans. Paske les soldats de Micmic nèg yo ap frape seryezman nan Mariani. Paralèlman. Nèg yo atake rivyè fwad m te di n sa nèg krisla yo nèg yo pati dè yon enspektè avanyè enspektè a misye nèg yo pa gentan jwenn enspektè a nèg yo pran 2 jenn gason yo fiziye yo yo al ak yo rivyè fwad anlè mawotyè mawotyè 79 anpil panik. Gon kestyon vòlò tè anlè sa yo se pa ti bagay piti. Sa a di moun rivyè fwad yo anba tansyon. Paske bandi krisla yo, yo kòmanse rive nan zòn nan ap mete presyon e m di w nèg yo ale avan e yo pati dè yon enspektè. Enspektè Manno, siveye w papa. Nèg yo pa jwenn misye, yo pran 2 jenn gason yo al pati ak yo al fiziye. Rivière Froide. Eben ekoute, sa fè kèk jou map pale n de yon strateji bandi yo itilize. Kite m ale la a Petyonvil. Pandan map pale la la sosyete, ekoute. Merci à vous Monsieur Valcourt Merci à vous Ekoute M te di n gon strateji bandi yo itilize Nou sonje sa Avan yo penetre yon zòn ki sa yo fè Yo voye mennaj yo al afème kay nan zòn nan Sur cette base, pandan menaj yo fin lwe kay nan zòn nan, epi yo menm yo kòmanse vini ti pa ti pa, ti pa ti pa bandi ap entegre zòn nan. Eben sa kòmanse rive a Petyonvil. Eske n sonje pa lontan la m te pale n de yon sèten Junior, Junior Pierre? alyas Mass Power e konsa yo rele misye. Menm jou map pale de misye a lapolis fouke misye. Junior Pierre alyas Mass Power. E map mande lapolis pou kontinye kwizine misye li ka ede. e m pa konn si se èd ke misye kòmanse bay paske avanyè lapolis fè yon montan lè a gen omwen 5 nèg ki tonbe e nou pa konn pati sa e pa gen ti bagay ki pa pale nan medya gen bagay ki pa pale nan medya m pa konn si se rezilta Junior kòmanse bay paske gen anpil gen plizyè nèg ki konn ap chita nan zòn yo Metivye Kay Franswa Kay Franswa Doko Gwojan Lapolis fon debake avan yon lè a gon patwouy ki pase l wouze omwen 5 nèg. Ekoute. Pandan map pale la gon toro yo ap chèche misye rele Gary. Misye yon nèg ki m pa konn si l wete djed la. Men pandan map pale la yap bouske Gary Charles. Misye genlè ta nan mawon. M pa di misye nan gang non, men m di w y ap bouske Garry Charles, misye se bra dwat Junior Pierre alyas Masparun. Paske yo akize misye Junior la kòm nèg ki nan baz Vitelòm. E depi lè lapolis a fin arete Junior alyas Masparun, Garry Charles misye nan kache. Enben, si w nan mawon mèt la w sispèk. Sa vle di ke moun anlè Petyonvil nan Marlik, moun nan Bwa Bokèt anlè a, moun nan Gwojan kay Franswa Metivye, yo kontinye ap rele chalbare dèyè misye nenpòt kote n kwaze a mouche pou n fè lapolis vin pran l. M a montre n imaj misye nan semèn nan. Paske gen moun ki di ke misye te vin kache yon kote anlè yo rele Kay Glo. Donk misye se ta bra dwat Junior. Depi lè lapolis fin arete misye, ebyen Garry Charles misye nan mawon. Ebyen sa k pase lasosyete, ta sanble gen yon strateji ke... nèg yo ap itilize pou yo okipe nèt tout rejyon metwopolitèn nan. Pandan nèg yo ap frape sou anba lavil, sou Matisan, Fontamara, ale Kafou, travèse, rive Maryani, Mondezir, etsetera, frape, kout bal ap pete, jodi a la nan Pènye, Tòsèl, Kwadèboukè, nèg yo ap fè lalwa. Nan Kanaran, nèg yo ap frape. Nan Latibonit, Savyen. Ebyen sak pase nèg yo kontinye jodi an ap pran dimansyon. Pa bliye m te di n ke jan gang nan li federe a nan sans pa yo, jan yo konekte a, lè w pran Vitelòm ki se alye Izo, lè w di alye Izo, w di se alye Ti Makak. Ti Makak k ap opere Laboul, zòn 7 Doulè, zòn 2 Rivyè, Laboul 12. Eben sa k pase? Lefè ke gen yon koneksyon ant Vitelòm e Ti Makak, te gen yon sèl nèg, tande byen wi jan peyi Dayiti difisil tout bò wi, gen yon sèl nèg ki te konn kanpe anfas Vitelòm, ki fè misye pat ka pran on pakèt posesyon nan Petyonvil, se pa polisye non, bon kanmenm yon ex polisye, se yon chèf gang ki te rele Alex. Alex tonbe pou 1, pou 2, Vitelòm kòmanse frape nan tout zòn Alex tap kòmande yo. Son peyi difisil. Kounya kisa nèg yo fè? Tande byen moun Petyonvil te tap pale ak nou. Le fè ke gen koneksyon sa gen maryaj sa ant Vitelòm, Izo kidonk Ti Makak, Kempès ou Bèlè. Remake genyen plizyè kidnaping ki fèt a Tomasen. Yo pran moun yo Tomasen e yo pa kenbe yo Tomasen. Suivez mon regard. Donk anpil nan kidnaping sa yo, se e nèg ti makak yo ki fè l. Men yo pa kenbe moun nan Tomasen oubyen Laboul. yo voye l nan Santral, ki se Gran Ravin oubyen Vilaj de Dye. Kounye a, kisa nèg yo fè? Yo kòmanse ap pran, paske yo konstate, bon, yo te nan ravin nan anba, sou laboul, yo tiye jounalis, yo tiye polisye, anyen pa rive, kounye a yo kòmanse ap pran dimansyon. Yo kite Laboul 12, yo kòmanse vin travèse nan Tomasen, travèse 32, nèg yo al kidnape moun jis nan Tomasen 25, kounye a nèg yo vin santi yo twòp alèz, yo kòmanse tiye moun sou fèmat, pa egzanp pa lontan la nèg yo fon fiziyad, gen yon nèg konn ap chaje machin fèmat misye tonbe anba bal, nèg yo kounye a yo kòmanse tabli baz yo nan Fòjak, Fòjak wi! Paske jodi an, youn nan pi gwo endistri ka fonksyone an Ayiti, se gang nan. Sa di anpil ti jenn gason ke w ap gade bò lari an, yo nan gang. Ou pa lapolis arete yon nèg ki se yon chany, koulye w gen dwa ap plenyen di a, lapolis arete yon chany ki nan gang, yon chany ki di w, lapolis di w ke misye li pran pòz li se chany, epi l se antèn pou kidnapè. m pat prezante n misye yè? Enben ekoute, nèg yo gon strateji yo met anplas, yo kadriye zòn yo. Pa gen ankenn kote moun ye sitou nan rejyon metwopolitèn de Pòtoprens pou w di m ou sef, kòmsi a zòn sa pa gen anyen, m ka kite pòt mwen ouvri la, tout, nan. Se bagay ayè w ap pale la. Dan le tan, moun Kenskò, Fòjak te ka ap vante tèt yo, bat bravo. Se pa menm jan bagay jodi a. Jodi a, bandi monte Fòjak, nèg yo al atake moun jis Fòjak. Nèg yo fiziye moun epi yo desann alèz anyen pa rive yo ebyen sak pase nèg yo tèlman wè yo vin alèz yo kòmanse ap fè strateji yo fin voye medam yo ki al afèmye kay pou yo yo ap tcheke sou Malik, Dupont etc yo ap travèse wi sou bwa bokèt ebyen lasosyete koute. Pandan map pale avè n la a, nèg ak zam yo kòmanse pran kontwòl ki kote Marlik a Petyonvil. Se pa kè sote map bay non, se yon verite map pale ak peyi a. Pandan la a, anplis de lòt zòn ke nèg yo te deja pran kontwòl, Metivye, Gwojan, Dival, gen Dival sou Kwadèboukè, gen Dival egalman sou Petyonvil. kote yo te kidnape pastè a. Sa vle di, non sèlman nèg yo kòmanse pran kontwòl tout zòn sa yo, Gwojan, Kay Franswa, Doko etsetera, pandan m ap pale avè n la a, nèg yo ap pran kontwòl Marlik e m pral ba nou ti detay.